Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ikonpri nan entènasyonal la jodi a se lendi lendi 16 janvye 2023 nou retounen ankò avèk menm vayb la menm detèminasyon an menm filing nan pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite. Te a nan lakou peyi Dayiti, ikonpri nan entènasyonal la. Enben, nan kad emisyon sila, nou pral fè yon rale mennen vini konsènan operasyon sa ke lapolis nasyonal li menm te mennen anlè Labouldouz ayè dimanch ki te 15 janvye 2023 nan objektif pou yo te kapab deniche chèf de gang Ti Makak anlè a ikonpri alkolit li yo. Enben, nou wè Ti Makak li menm li sòti nan silans li, Ti Makak. ka lage yon voice pandan se tan nou menm nou te mete drone nou anlè sou baz ti makak gen yon voice ki tap circule antre baz la n kapab di nèg ak nèg ti makak lage voice la voice la al jwenn youn l al jwenn yon lòt l al jwenn yon lòt jiskaske voice la tonbe nan men nou ebyen nou menm nou pral pèmèt nou tande kisa ti makak li menm tap esplike konsènan operasyon sa ke lapolis nasyonal li menm te mennen nan degronn li anlè laboul 12 aye dimanch ki te 15 janvye 2023. Avan nou tounen sou dosye ti makak la nap fon kout pye nan site endepandans peyi dayiti ebyen la nou prale nan gonayiv ebyen chèf de gang sa li menm ki se makenson tilus ki se twazyèm chèf de gang bwa kale nan gonayiv misye mouri Sou kabann lopital ayè dimanch ki te 15 janvye 2023 a nan lopital la Pwovidans nan vil Gonayiv, selon enfòmasyon ke nou rive jwenn daprè ògàn près odyovizyèl lapolis la, misye li menm li te blese griyèvman pa bal nan kad kad yon operasyon konjwent udmo Latibonit lan tap mennen avèk Brigad Dentèvansyon Komisarya Gonayiv la nan lannwit kite 13 pou louvri 14 janvye 2023 nan zòn Twosab, yn banlye de lavil de Gonayiv. Selon sa lapolis rapòte, ebyen lanmò Kenkenn ki se twazyèm chèf de gang Bwa Kale a, Ebyen li alonje lis la pou nèg Bwa Kale yo nan entèval 48 tèdtan genyen 5 nèg obyen 5 bandi nan baz sa ki deja bwè dlo bèk yo lapolis deja frape nèg sa yo fò nap mande lapolis kontinye peze bouton akseleratè a lòskil saji de bandi kap simen latwoublay nan 4 kwen peyi dayiti. Nap di lapolis kontinye bay volim pou nou wè kòman nou kapab rezoud pwoblèm ensekirite ki genyen aktyèlman la nan peyi Dayiti. Nap fè yon kout pye nan zòn Bon Repo ayè dimanch ki te 15 janvye 2023 a nan zòn Molière lapolis nasyonal ki te sou brenzeng yo nan kad yon tchèk woutin yo tap fè yo libere 2 otaj Nèg sa yo te fin fè kidnaping nan e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè nan 2 prezime nou kapab di kidnape sa yo te genyen yon pwopriyetè otèl ebyen nèg yo yo menm yo tap gade kòman yo te kapab antre nan baz yo avèk kidnape yo ebyen nèg yo vin tonbe sou bakòp BIA ebyen nèg yo ouvè kout bal sou lapolis lapolis riposte avèk nèg yo. Enben gen youn nan yo ki blese mòtèlman ki se Jerry e genyen 2 lòt ki blese tou enben lòt nèg ki blese yo yo degaje yo kou mèt Jean Jacques yo chape poul yo e fòk nou di selon sa lapolis rapòte Jerry sa li menm se bandi e ki fè pati gwoup de gang Kanaran misye son nèg ki ak. aktif nan baz sila, ebyen sa yo repwoche misye, yo di misye se yon nèg ki enplike nan divès zak malonèt, se yon nèg ki enplike nan detounen kamyon machandiz, vòl, kadejak epi kidnaping. Nan kad operasyon sa, lapolis sezi plizyè. Motosiklèt, Pami nou kapab di 2 motosiklèt, lapolis tou sezi yon Toyota Land Cruiser, ebyen anndan machin sa lapolis jwenn 2 plak, 2 plak machin sa yo se AA 655 33, kidonk lapolis li menm li detèmine nan moman la poul mete bagay nan men bandi. di yo. Nap di bravo ak la polis sè dènye tan nou wè ki detèmine malgre nou wè anpil kritik anpil pawòl anpil konsènan la polis sè dènye tan ki te trè trè pasif avèk bandi la polis ki tap kole bouda avèk bandi men nou wè la polis nan moman li detèmine poul bay bandi yo bon jan bwa kale men kounya la nap mande la polis silvouplè gade kòman nou kapab monte volim nan peze bouton akseleratè a nan zòn metwopolitèn nan pou nou wè kòman lavi kapab reprann nan zòn metwopolitèn nan. Ebyen nap retounen la sou dosye ti makak nap moute anlè la boul 12 nou pral mete dwòn nou anlè sou baz ti makak nan fey sa ebyen selon enfòmasyon ki rive jwenn nou te genyen plizyè machin blende ki te moute anlè a nèg yo tal gade kòman yo te kapab deniche ti makak anlè a e enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè nèg yo te moute ak traktè yo koupe wout la yon fason pou ti makak li menm avèk nèg li yo pa desann oubyen pa travèse avèk machin yo pou al fè ekzaksyon anlè a, anpil kout bal t ap tire, lè nou mete dwòn nou anlè gen yon Arab anlè a ki di nou gen anpil detonasyon nan moman an, Ti Makak avèk lapolis ap twoke kòn yo, men gen yon voice ki vin pran lari, kidonk voice la li pase jwenn yon grenn moun, l al jwenn yon lòt, li pase isi, li pase isi, kote Ti Makak li menm li t ap eksplike. Sak pase a enben voice la li menm li tonbe nan men nou kidonk nou pral pèmèt nou tande dans un premier tan ti makak li menm ki tap pale ki tap esplike kòman bagay la ye e aprè sa nap retounen pou nou boukle emisyon sila. Bonswa tout pèp ayisyen ni sa ka letranje epi ni sa ki ap viv nan peyi a la bon m pat vin pou m twò pale anpil paske M vin pa twò renmen pale paske m wè tout moun se pran non m pou yo fè kapital lajan yo. Bon m pa tèlman vin renmen, m pa tèlman renmen pale a. E nan moman an la gon pwoblèm k ap dewoule onivo de la boule 12. Tout moun konnen l deja. Se Toto ki enpeche nou viv lakay nou. Ki mete bakòp. tout kote. Bakòp san plak, bakòp a plak, li mete yo tout kote. Bakòp ki pa gen, ki pa idantifye, li mete yo tout a inifòm o nivo La Boule, Thomassin 32. Bon, gade yon bagay ki pete avanyè la, tou dènye manna, anvan m vin sou sa k pase maten an. E. Gen yon nèg mwen ki tap fannen sou moto, epi m pa konnen, te gen yon polisye ki rale yon zam sou li. Bon, lè misye pati dèyè polisye a, m te di, li rele m, m di l bay l vag, paske polisye a e polisye zòn nan l ye, e si l pa anmède nou, nou pa ka anmède l. Bon, malgre sa, li menm polisye a li menm, li pa t fè sa pou l fè, li ale, li rele Vòlè parèy li yo m pa konnen e pandan mo nèg yo kanpe yo tap fè yon ti blag sou moto epi bakòp la anvayi li pran moto a epi yo di se tantativ kidnapin e kòm jounalis peyi yo menm machann mikwo yo yo pa janm pale sak verite e yo pa janm enfòme tou pou yo pale nòmal e si nou m kwè nou gon pèp nap enfòme. Jounalis yo. Se pa manti pou nap bay pèp la non bay sak verite ou konprann bay sak verite e nan moman an pandan aksyon te fin pase tou yo di ke e yo tiye plizyè nèg mwen bon sa pa pwoblèm bon yo te tiye yon nèg mwen mwen m achte kò a nan men yo m achte m achte kò a nan men yo m montre yo mwen menm m pa menm jan avèk e kòm yo di nèg M gran nèg, m rich. M montre yo nan sa yo te ban mwen an, mwen montre yo m achte, m achte kò avè l. M pa kite kò a gaspiye mwen menm. M al pran, m al achte sòlda m nan men yo. Epi m antere l nòmalman. Epi pou nivo sa k pase maten an, bon se tande m tande nenpòt ti cha epi. Bako, tout lòt bagay nèt melanje avèk nenpòt ven konbyen machin. Yo fin fè reyinyon yo nan Tomasen an, nan Tomasen 25 la nan komisarya a. Epi se pwente yo pwente sou mwen pou yo vin dechouke m, swadizan di yo di m se gang pandan mwen menm m ap defann enterè m, m ap defann enterè popilasyon m, m ap defann enterè fanmi m. E tout nèg yo fin fè fanmi m mawon nèt. Mèt di w se mwen avèk M ka wè m ka gon 2 grenn fanmi m maye tout fin mawon sak sendomeng ou konprann sak lage kò ou lòt kote tout fin mawon epi yo vle m pase pou bandi e wap gade nan zòn tomasen wap gade wè men moun paka sikile nan moman an la sak fè sa son ekip ti polisye yo peye pou yo fè travay la. E kòm m te di l, chèf de lapolis la, m te di w pran responsablite w antanke Leta, minis, senatè, depite, majistra, azèk kazèk, nou tout pran responsablite nou, pase nou tout konn sa k ap fèt la. Nou konnen Toto Son vòlè tel ye. Nou konn sa byen. Nap fèm repetel repetel kòmsi map goumen apròp tèt mwen paske gang toto a kounyè la li vin legalize. Wap wè Edga kounyè la se nan machin blende l mache. Se nan machin blende. Nou konprann Carlos, Cangé tout nèg sa yo se abò polisye yo ye. Gang toto a li menm vin legalize yon fason. pou yo dechouke nou pandan nap batay pou enterè nou. E chèf de la polis la m di w pran responsablite w. M te di sa deja e jounalis visye yo pa ret sou sa. Paske nenpòt sa tout moun wè k fouye bouch nan bagay sa mwen menm a Toto nap diskite a la e visye yo ye. Chèf de la polis la yo ban w teren nan Taraz m konn sa. Bon sa ka rive yo ba w tè nan Fesa tou. yon fason pou vin detui nou, nou menm ki se pitit Bondye. E banm di yon, banm di nou yon bagay, pèp ayisyen. Nan moman an la, se ti Jezi a ti satan k ap batay. Nou konprann? Epi chèf de lapolis la mete kò yon bò bann. Pa vin voye ti polisye yo vin mouri la pou kras lajan epi pou ti moso tè. Non. Pa vin voye yo mouri la pou kras sa jan pou ti moso tè nan Achte wè mwen m achte kò pa m nan E lè yo lè yo gon sòlda tankou ti bandi visye k vin mouri la yo Konbe fwa w wè Toto achte kò a nan men m nan Jamè Polisye m tande swadizan di ki polisye modènize yo sa yo itilize malman yo Konbe fwa yo mouri w tande E achte kò yo non e pa fèl mwen menm achte kò pam nan mwen menm Edgar m konnen rapwoche polisye yo a pwòch polisye a zanmi pou zanmi zanmi direktè a ou ye direktè a chèf de la polis la ou ye m konnen sa men m pat vin pou ou pou m pale anpil janm di nou an m te vle fon ti pale paske m wè pa gen moun kap dirije peyi sa pa gen moun kap dirije l vre. Lè pèp la ap manifeste pou lavi chè, yo fèmen bouch li. Lè ap manifeste pou gaz, yo bare l. Yo pran l nan dyalòg, yo bare l epi yo fè l frèt ankò. Gade, jounalis, jounalis visye yo, machann mikwo yo, yo pa janm pale de sa. M gentan wè poko ap gen peyi, m pa konnen. Men toutotan m ap viv la, mwen menm m ap batay mwen menm pou m wè, toujou. Si m ta pale toujou pou m fè yon respekte dwa, dwa moun. Paske nou pa batay pou dwa moun nou menm. Msye pèp ayisyen an bat vin pou m rete se 2 ti mo m te vin pase pou m ka fè nou wè sa k pase a paske yo ban nou non bandi vòlè ou konprann se yo k ban nou l men nou menm nou pa konnen nou konsa n ap batay pou pèp nou n ap batay pou enterè nou enterè fanmi nou se pou sa n ap batay tande m fè nou konn sa jodi a nou konnen l deja men nou fèmen je sou sa ni jounalis Ni dirijan peyi m yo. Nou fèmen je sou sa. E nou konn sa byen. Bon, se gade m gade m wè. Nèg yo anvayi m la. Maten an. Kraze kay. E koupe wout. Nou konprann? Se sa m wè nèg yo vin fè. E pi. Tiye malere malerèz. Moun ki ta pral nan ti degaje yo. Nèg sa yo depi maten yo leve. Se sa yo vin fè. Bon m pa konnen. Gen dwa e pou sa Toto peye yo. E pou sa chèf yo peye yo konprann, se sa yo te vin fè vin tiye malere malerèz. E nan moman an m di nou mwen menm depi moun nan bezwen m, si se mwen k desann ok men depi moun nan k bezwen m wap vin jwenn mwen anlè nan pisin mwen an anlè an. Yeah. Se la pou vin jwenn mwen epi pou nou menm bon si m konnen m an afavè w pou nou diskite nou diskite epi pou nou jwenn sous pwoblèm lan nou poze. Bon nan moman an m wè nèg yo e abitre yo te vin fè e pa mwen nèg yo te bezwen kòb yo peye yo a m pa konnen e pa mwen yo te bezwen bon kòm e toto k peye nou a tout lòt ti gran nèg yo al jwenn yo al dechouke yo a e e yo k vòlè m wè nou vle m pase pou vòlè m pa vòlè mwen e yo k vòlè al al jwenn yo al jwenn al jwenn vòlè parèy nou yo al dechouke yo tande. Mwen vin fè teyat vin tiye malere malerèz nou tiye prè de 4 5 4 5 moun nan galèt la la malere malerèz ou konprann ti machann ki pral nan aktivite yo se moun sa yo nou tiye pou nou fè konnen e nap nap tiye nèg ti makak kraze kay moun ou konprann se sa nou fè biz moun ki te gen biznis yo bò lari a e yo nou kraze ou konprann machin moun nou kraze yo nou di nèg ti makak bon kòm avan nou te di Nou pran nenpòt 5 machin, 3, 4 machin pou mwen. M ta renmen konnen ki bò m te jwenn avè yo. Kòm e nou k ban mwen yo, tout sa m genyen nou k ban mwen yo. Enben nou te pran afè nou ankò. E pa sa? Kòm e malere malerèz nan ap tiye mesye, ase mwen. E lapè nan peyi sa nou pa vle l vre. Nou pa vle lapè nan peyi sa menm menm menm menm. Ebyen se konsa bagay la ye wi la ti makak li menm li sòti nan silans li ti makak pale nou wè kijan bagay yo ye nan peyi dayiti mezanmi antouka lapolis degaje nou degaje nou kou mèt jan jak rezoud pwoblèm banditism ki genyen nan peyi dayiti mezanmi tanpri sispann kole bouda avèk bandi bandi rete bandi bandi Genyen plas yo nan sosyete a, nou konnen egzakteman ki kote plas bandi ye, bandi sil deside depoze lèzam nou konnen bandi sa otomatikman l deside depoze lèzam se nan prizon li sipoze ale e otomatikman bandi a tou l pa deside depoze lèzam ebyen nou konnen lòt wout la ki kote li ye egzakteman se pa mwen menm kap dil pou nou antouka lapolis degaje n kou mèt janjak mezanmi anlè a merite Yon myezèt se pa konsa bagay yo te ye, antouka lapolis kontinye bay volim degaje n kou mèt janjak nan 4 kwen peyi dayiti mete lapè kòm toujou la fami yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch nou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè kèskon di a la pwochèn.